a zetwal sou e e e youtube kap voye lajan sou youtube pou li kitem anonsew ke si nou kite misye kite lajan sa yo se mwen yap vin jwenn paske map map voye sam genyen an bay facebook map voye lawsuit e jijman kem genyen sou mesye a bay e e e e google And then mwen menm lè sa kounya chak ti lajan nou bay misye se mwen yap voyel bali pou kolekte lajan m nan. M di nou sa m ou wè jodia m m pa kite m pa kite emosyon m nan nan chemiz mwen ankò. Si si w bezwen wè kisa k ka rive a misye gade fim ki sou Netflix ki rele Tiger King wa konprann egzakteman sa kap pase avè m la. So lè m deside mennen mesye a nan tribinal pwiske lè l te fèt kòmanse li te kòmanse ap atake m sou radyo Ecoute FM. Enben m mennen radyo Ecoute FM nan tribinal, mwen mennen tout moun ke non yo te site nan radyo a nan corporation nan nan tribinal tou. E moun sa yo sèvi deja e nou tap li yon comment ke misye te menm mande m pou m retire non pat dam nan. Pou vè kèlè pou m retire non dam nan? Non non non non brother. So wap wap jwenn. Sa e premye bagay la. Dezyèm bagay la lè misye vin fè Emisyon l lan, Corporation nan rele Bat Bravo pou Lajenès, mwen ajoute sa, mwen mennen misye pou kont li nan tribinal e m mennen misye ak Bat Bravo pou Lajenès nan tribinal ki se yon corporation e m mennen misye, m mennen Bat Bravo pou Lajenès pou kont li nan tribinal. So sa vle di mwen genyen 7 diferan lawsuit nan Kanada. So. Banm di nou kisa k pase. Si nou wè misye abandone kounye a. Lè w mennen yon corporation nan tribinal, fòk corporation nan li menm peye yon avoka ki pou defann li. Fòk corporation nan peye yon avoka ki pou defann li. Paske mèt corporation nan pa ka defann tèt li pou kont li. So, Si corporation nan deside pa vini nan avoka, pa vin defann tèt li, enben mwen genyen par défaut. E si m genyen par défaut, tout sa m mande yo, fòk yo ban mwen yo. Now, asosye m, sanble ke ou Ozetazini. Kite m esplike w ankò kisa k ap pase. Si m genyen w Kanada. epi w vin kache Ozetazini, m ap domestike jijman ke m genyen Kanada isit Ozetazini. L ap pran m yon ti tan, brother. L ap koute m yon ti kòb, brother. Men m ap rann lavi w enposib. Kèlkeswa kote w travay isit pou yon grenn jou, pouvi ke w gen yon nimewo sosyal sekirite, m ap fè kolekte lajan sa a pou w peye m. E jodi a map fè yon pwomès a fakilte syanzimèn an Ayiti. La lwa kanadyèn mande sèlman m ka mande mesye a 85 mil dola. Ke mesye a kite, map genyen l. Ke l al nan tribinal avè m, map genyen l. E lè m genyen l lan, m pa bezwen yon goud nan lajan sa a. M ap fè lajan sa a, m ap fè Fakilte Syanzimèn ann Ayiti kado lajan sa a pou nou kapab antrene jounalis ki gen etik, pou nou kapab antrene jounalis ki aprann gen prèv anvan yo pale. Men m ap fè misye sa a Tout sa yo jis pou m fè l peye bouch li. E pou m fè lòt jèn ayisyen k gen yon telefòn devan bouch li ki sou medya sosyal pou yo konnen lè y ap pale, y ap mansyone non moun, fòk ou gen prèv. Brother, ou di m mwen se yon dwòg dilè. Mwen voye criminal background check mwen nan Florid e m voye l pou FBI tou bay avoka m e m konnen avoka m ba ou l. So m vle konnen ke ou wè l. Fòk ou pote prèv kote ou te jwenn mwen ap pote dwòg. Brother, ou di ke Azur Université en Haïti se pou dwòg dilè l ye. Ou di se pou Jacques Quétan, ou di se pou Claude Guillaume, ou di se pou Lamothe li ye. Mwen voye jounal e koman rele jounal ke ou mete jounal ofisyèl peyi a, mwen voye Tout papye corporation yo ki siyen pa Mèt Céant, dayè ki te notè alepòk pou mwen, fòk ou pwouve, fòk ou wè kote nan corporation sa gen non mesye sa yo, gen non dwòg dilè, gen non lòt moun ke Johnson Napoléon k mansyone ladan. Brother, ou fè konnen ke m tiye madanm mwen e lapolis kesyone m nan Miami. So brother fòw kapab prezante yon ak de desè e fòk ou kapab vini nan Miami pou wè kilè pou bay prèv kote ke mwen te genyen pwoblèm avèk yon avoka ou byen polis te kesyonem brother ou di ke m vyole yon tifi 16 ans brother premyèman fòw montre ke tifi sa madam Rosa genyen 16 ans fòw pwouvel dezyèmman ou di ke madam Rosa le moniteur mèsi brother se yon ti se yon matmwazèl ki orpheline. Brother, fòw montre kote madam Rosa son orpheline li ye. Kisa ankò ou te di brother? Lajan petro caribe a, 400 mil dola scholarship kem te bay la, ou di se Laurent Lamothe ki te ban mwenl brother. Brother, se pou al pwouvel. Se pou pwouvel brother, ou paka kite. Bon, m pral emosyonèl menm toujou. Ou wè lèm fini avèw brother? Frè w la ki te anrejistre m san pèmisyon m Ozetazini a, avoka m gentan gen tep sa nan men l. Lè m fini avè w m ap vin dèyè l. So sa vle di m p ap kite fanmi w repoze brother. Paske frè w la konnen trè byen li pa kapab anrejistre yon moun Ozetazini san l pa di m m ap anrejistre w Mesye Napoleon èske w dakò? Li annik rale telefòn li, li anrejistre m. li menm m poko m poko atakel avoka m gen dosye a map ret tann lèm fini avèw map pranl tou mwen menm map fè nou respekte moun map fè nou konprann ke gen moun ki konstwi non yo avèk san yo ozetazini e ou pa dwe defann ou pa dwe detwi moun eta sa. M ap fè l pou mwen. M ap fè l pou Evelyne Sincère. M ap fè l pou plizyè lòt moun, brother. M ap fè l, pa egzanp, yon nèg tankou Wendell Theodore, brother. Pou w kanpe w ap pale tout bagay tenten sa yo sou li. M ap fè l pou Wendell tou. So, kite m di w. 10 desanm, m ba w defi pou w pa prezante nan tribinal. Bon, m ba w defi sa a. 10 desanm brother 10 desanm m konnen yo pral koupe ti video sa yo fèl tout kote 10 desanm pa prezante wap wè map genyen w par defo e m te diw sa job mwen se senp azur kolèj ap peye tout lajan avoka m yo map ret map rekipere yo nan tax mwen ou menm se kolèt pou al fè ak zetwal sou facebook pou moun ba w l kounya yo rekonèt son mantè w ye ou te di Misty Jean nan asasina timoun. Yo se yo rekonèt yo dekouvri w bòdè. Ou te di e e e matmwazèl la sensè nan lanmò e e e e e e nan gang yo rekonèt se mantè w ye. Ou te di napo depo fèmen l pap janm reouvri ankò chili li ouvri bòdè. Li ouvri. Dayè kounye a youn nan pi gwo pwoblèm mwen gen nan Chili se pwodui m pa gen pou m vann ankò. Mèsi moun Chili m yo. Mwah! Mwah! Nou vini nou leve tout sa m gen anndan Napo Depo deja. Ou s on mantè. Kounyela a, lòt prèv yo se pou w pwouve yo. Se pou w vin nan tribinal. E m konnen sa brother. M konnen ke ou te bezwen 10 mil dola pou w fè on radyo, se mande w te mande. Aprè sa ou kraze avèk ti madam Matinik lan, ou kraze avèk lòt zanmi ki Kalifòni ki te ede w releve lajan an. M te konn sa. E m konnen avoka, m wè avoka w pran, se yon nèg ki koute anviwon 500 dola pa è. E m konnen nèg sa yo, yo pale avè w pou 3 minit, yo chaje w 500 dola. M te di w sa, m te di ke m ap fè w fè chwa ant peye avoka e peye kay kote pou dòmi. Wap vin di w oh oh oh oh ayisyen ayisyen pa renmen zen ayisyen sesi ayisyen non ou konnen l ou konn pwoblèm nan deja ou reyalize ke defans ou kòmanse koute lajan ou reyalize ke lòt ti madanm yo ke m mete nan lawsuit la kounye a fò w defann yo tou mwen menm mwen gen sèl mwen menm anfas ou men m mete nou 7 anfas mwen E piske w te nan radyo Ecoute FM, kounye a w vin nan bat bravo pou lajenès, enben fò w defann tout moun sa yo, fò w defann tout konpayi sa yo, yo kòmanse chè! M ap fè moun konnen egzakteman rezon k fè w ap pale tenten an. Ou kòmanse wè bouch ou koute w chè! Bouch ou kòmanse koute w trè chè! E l poko koute w chè bwòdè! Frè w la, ki anrejistre m nan Miami, epi w al jwe l la. Wap jwonn jòj. Zanmi w lan chili ki vòlè 36 milyon peso m nan, ki pran vwa w, ki pran vwa m, ki voye bòl ou jwe a, mwen genyen yo nan men m brother, avoka m chili genyen, lwa chili di w pa ka anrejistre moun nan, w vyole privacy m. Map montre nou. M gon batay 10 ans avè w brother. Epi yon batay kap fini. Ou pa ka fini menn. Mwen nan batay avè w pandan 10 ans. Sèl sa pou fè touye pou fè touye m menn. Map netwaye non m brother. Ou ko trennen nan labou a. Nan labou medya sosyal yo. Map netwaye non m. Ou pa ka kite. M di w sa. Ou kite map genyen. Ou pa kite map genyen. But m prefere genyen pandan wap goumen an. E m te konnen w se yon nèg ki gen testikil. Ou pa lach jan w ye la. Pa fè lach sa. Pa fè lach la brother. Kranpon m nan pye m, 10 e desanm pou n al kòmanse jwe. Se se se se se se premye tou a. Mwen menm jou pa m nan m kwè se le 15 desanm tou pou n al pale ak avoka w. Ou pa ka jwe menn. Ou pa ka kanpe la. Wap vin di moun ke ayisyen, non ou te konnen ayisyen deja jan yo ye a. Lè w te vini wap pale ak bouch ou a, m te di w map fè w peye bouch ou. Ou di ke ou fè m pèdi 50 mil dola nan tou la Chine. Nou pa gen pwoblèm ditou brother. Sepandan, m pa fè 50 mil dola pwofi nan tou la Chine. So kounye la a se pou w pwouve ke ou fè m pèdi 50 mil dola. E si w fè m pèdi 50 mil dola se moun ki soti vre, se pa t kowonaviris ki fè l kanpe, then kounye la a ou menm ki kraze biznis mwen an avoka m pral fè pale avè w. Fòk yon jij fè konnen kouman yon nèg rete l fè yon nèg pèdi 50 mil dola epi pou l rete l gade w nan je konsa fòk ou pwouve ke ou fè m pèdi 50 mil dola. E si w fè m pèdi 50 mil dola se moun ki soti vre, se pa t kowonaviris ki fè l kanpe.